Bonjou bonsoir la famille kòman nou ye byenvini tout moun se yon plezi kòm dabitud poum avèk nou nan emisyon pam nan ki pa lòt ke Mon Editorial avèk Yanick mwen fèm le devoir poum enfòme nou poum ede nou konprann sa kap pase pi byen ki kon nan sa ki konsène aktyalite politik nan lakou peyi dayiti. Ou sou tak 509 tout ayisyen konekte si w poko abòne map envite w abòne aktive ti klòch notifikasyon e konsa w pap rate okenn nan videyo nap genyen pou n poste yo nan jou ki sot pase yo la nou aprann ke prezidan dominiken an Luis Abinader yo pwan yon dekrè prezidansyèl la kote yo sanksyone 39 gwo koure Yo entèdi ak 39 pèsonalite sa yo pou yo pa pile sòl dominiken an. Men bagay lan nan moman n ap pale an pi konplike. E, prezidan dominiken an Luis Abinader sou wout pou l pèdi kredibilite l. Pou ki rezon? Gen moun nan moman an la a, ki nan sektè politik lan, ki ap lonje dwèt sou lòt opozan farouch avè yo. Gen nèg ki di w yo pa t ap sou lis sanksyon Abinader lan si se pa t Reginald Boulos ki te bay non yo. Gen lòt ki di w si se pa t Dimitri Vorbe ki te bay non yo. Gen lòt ki di w ou pa wè Martelly pa nan lis lan. Se li menm k ap prepare teren politik li, l ap ranje koze l pou lè Ariel mete CEP an kanpe pral òganize eleksyon pou yo pa gen anfas. Anpil pawòl ap pale, men egzakteman ou dwe konnen kisa bagay lan ye nan moman nap pale a la a. Dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse lan kontinye trennen nan lakou peyi Dayiti. Ebyen kisak pase, Jij enstriksyon Walter Wester Voltaire ki sou dosye a, ondirè byen ke gen ti men politik ki ap machine, gen ti men politik ki dèyè dosye asasina Prezidan an la, ki anpeche ke dosye a li avanse, ki anpeche ke enstriksyon dosye an li kontinye. Ebyen gen avoka kolonbyen yo, Mèt Marc Antoine Maisonneuve ki li menm li pale. Ou pral konnen tout detay sou sa ki di e ki sa li menm li konprann de dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse an nan moman nap pale a la a. Yon lòt bò, nan sa ki konsène pwogram Biden nan m pa kache di nou Ayisyen mete 2 men nan tèt ap rele anmwey apre dènye desizyon sa ki pran pa bò kote konpayi ayeryèn American Airlines. Nan moman n ap pale a la, pou w fè yon biyè avyon li ka koute w antre mil a twa mil dola vèt. Alòske, Sitiyasyon moun yo difisil an Ayiti, se dlo y ap bat pou yo fè bè, se chèche y ap chèche fason, chèche y ap chèche opòtinite pou yo kite peyi an pou yo ale, kote moun yo pral jwenn tout lajan sa a pou yo peye yon biyè avyon, alòske nan peyi vwazen nou an Repiblik Dominikèn, biyè avyon menm konpayi American Airlines lan, yo evalye l antre 275 a 450 dola ameriken. Tout enfòmasyon sa yo ak anpil lòt ou pral jwenn yo nan videyo a paske nou menm nou la pou nou enfòme w de tout sa k ap domine aktyalite an. Maten an, bizarman, genyen Assad Volcy. Kiyès ki pa konn Assad Volcy? De seri de nèg ki toujou nan opozisyon politik, de seri de nèg ki toujou favorab pou gen tranzisyon politik andedan peyi a paske se la yo fè bè yo, se la y ap brase lajan yo, se la yo konfòtab. Lè Prezidan Jovenel Moïse te la, li te difisil pou nèg yo te antann yo avèk Jovenel, li te difisil pou nèg yo koabite, kolabore avèk Jovenel, li te difisil pou nèg yo jwenn yon antant pou yo pèmèt ke stabilite retounen andedan peyi a. Se menm yo menm ki t ap di w si Jovenel pa ale m ap mouri. Se menm yo menm ki t ap di w rete dèyè barikad, barikad ou se avni w. Se menm yo menm ki t ap di w ale al chèche kadna w, al chèche chèn ou, al kadnase biwo leta yo paske se lajan w, se lajan taks ou, se lajan enpo w. Epoutan jodi an, plis ke 20 mwa apre asasina Prezidan Jovenel Moise, on peyi pap mache, on peyi pap dirije, on peyi pap fonksyone, administre yo pa ka jwenn sèvis, menm paspò moun al fè kounye a, se on kaskèt chinwa li ye, menm fwa ou pa ka rive fè l, malgre yo vin avèk on sidelilòk ki te ka rive fasilite moun yo fè paspò yo pi rapid, jwenn sèvis lan pi rapid, nou wè tout bagay sa yo se BS. anyen serye pap regle. Pa rapò avèk sitiyasyon sa, m panse ke menm nèg sa yo, si omwen yo te montre te gon batay pèp ki tap fèt vre, si yo te montre te gon mesaj yo tap pase se te pou stabilite peyi vre, se te pou bòn gouvènans vre, yo tout tap kanpe kòm yon sèl òm pou yo di, hey Ariel, ti tonton, pa gon mèrd wap regle la, chèche ranje koze w oubyen ale ba yon moun ki kapab jere tèt peyi an. Non pa gen bagay konsa pyès paske se tranzisyon, tranzisyon se koze yo, tranzisyon se zafè pa yo. Nan moman n ap pale a la, gen anpil enfòmasyon k ap sikile kòmkwa dènye desizyon sa ki soti nan peyi vwazen an Repiblik Dominikèn se yon kout mèt Abinader panse ke l t ap fè apre pasaj Sherman nan lakou Repiblik Dominikèn, yon emisè ameriken. Men, bagay la vin yon ti jan difisil pou Abinader nan moman an la. Paske menm medya Repiblik Dominikèn rapòte dè enfòmasyon kòm kwa ke Abinader te voye yon lis apre sa menm lis sa a Abinader te mete deyò a, yo pral remanye lis lan, yo pral foure non lòt moun nan lis lan. Epi boum! An ayiti yap chèche kote madely ye nan lis lan yo pa wèl kote privè ye nan lis lan yo pa wèl kisa kap pase konsa paske nou konnen gen gwo envestisman ki ap fèt an repiblik dominikèn kel te mately kel te privè kel te boulos kel te dimitri vob mesye sa yo envesti gwo lajan an repiblik dominikèn mesye sa yo envesti yon pakèt lajan an repiblik dominikèn Donk jounen jodi an, poukisa se yo, se pa, poukisa se moun sa yo, se pa yo? Kesyon sa yo ap poze. Men nou konnen, evidaman si gen sanksyon k ap pran, fòk sanksyon an kòmanse yon kote. Ke l kòmanse sou Assad, pase pran Youri, desann pran Don Kato, monte pran majistra Petyonvil lan Kesner Dormil, pase yon bò pran Pierre Esperance, vire pran Assad Volcy, pase pran Izo, eksetera. Men fòk sanksyon an kòmanse yon kote. Men eske mesye sa yo gen rezon lè yo di ke dèyè sanksyon Abinader lan gen koze, gen kesyon politik an Ayiti k ap jere? Gen gwo bra politik an Ayiti ki yo menm yo kanpe dèyè kesyon sanksyon sa a. Ebyen mezanmi, bagay lan yon ti jan konplike. Paske maten an la, Asad Volcy tèlman fache, nèg la tèlman panike, paske Abinader pase lòd, ha! Abinader pase lòd, kote ke nenpòt ajan imigrasyon Repiblik Dominikèn ki kwaze avèk youn nan 39 gwo koure sa yo, se mare yo tankou kab, mare yo de bra dèyè do, pimpe yo tounen lakay yo, paske pa gen plas an Repiblik Dominikèn pou teworis. Se konsa yo konsidere nèg yo, teworis, moun ki ap mete sekirite peyi yo an danje. Teworis yo ye. Ebyen, pou Assad Volcy, Abinader kite derespektan dèyè. Sa plis ke yon ensilt, paske Assad di li menm, kòm modèl li ye nan sosyete a, kòm moun debyen li andedan peyi a, yo pa ka pran non l pou yo mete l menm kote a Izo. Yo pa ka pran non l pou yo mete l menm kote ak ti makak chèf de gang. Bon sak pi grav lan, yo pa ka pran non l pou yo mete menm kote avèk moun ki patisipe nan touye Jovenel Moïse. Ou ka kwè bagay sa? Bon talè, se lè ou pran on zam ou touye on moun ou touye l sèlman? E lè w touye karaktè moun nan, ou detwi karaktè moun nan, Ou patisipe nan kraze enstitisyon yo dedan peyi an, nou pa vle yon prezidan eli fè manda l. Nou pa touye l tou? Donk pou Assad, genlè se sèlman moun ki touye, ki mete lajan sou tab lan, ki envesti gwo lajan pou touye Jovenel, se sèlman moun sa yo ki ta dwe sou lis lan, paske li menm li estime l se yon modèl andedan sosyete a, li se yon bon sitwayen, yon sitwayen onèt, yon sitwayen ki toujou ap fè pwomosyon eleksyon, pwomosyon demokrasi, stabilite. Men jounen jodi an la, fòk nou ta poze Assad yon ti kesyon, Kòman l konprann tranzisyon an? Kòman l konprann pouvwa Ariel Henry an? E kisa k te motive l pou l mete tèt avèk on opozisyon fawouch, on opozisyon radikal ki pa t vle Jovenel Moïse rete sou pouvwa a, e jounen jodi an, lè yo wè zo a koke nan gòj yo, y ap chanje diskou? E se sa k fè m pa janm ka konprann nèg sa yo ki ap di w, o m te regrèt m te patisipe nan detwi karaktè Jovenel Moïse. Se sa k fè yo di w konsa, timoun li granmoun konprann nan wi. E gen de seri de moun ki li nan gwo liv ki di w kareman se Jovenel k ap fè tèt li jistis sa a wi avèk nèg sa yo. Se Jovenel k ap fè lasosyete, k ap fè larepiblik wè anba nèg sa yo wi. Paske nou pa ka kontribiye pandan prè de katran ap kreye enstabilite, katran ap kraze yon peyi, katran Fè Ayisyen, Ayisyèn pa ka viv andedan peyi an, dyaspora a pa santi yo alèz pou yo vin envesti andedan peyi yo, epi kou nou fin jwenn sa nou te bezwen an, sa n t ap chèche a, o nou se inosan, n se sen, n se modèl. Nan ki sosyete, nan ki peyi? Pou moun ki pa konnen nou, n ap tounen sou dosye Asad Volcy an talè. Men mentnan, pason ozeleksyon. Kesyon eleksyon. Ebyen mezanmi, Mèt Newton St. Juste, advantis de son eta, se li menm ki sou wout pou l al reprezante sektè vodou a. Ou konprann sa m di an? Advantis de son eta. Bon, kisa l vin fè nan sektè vodou a, hein? Kisa non l ap fè nan bouch vodouyizan? E la pou nou konprann kote k gen zo se la mou se bon nou konn rès lan paske yo toujou di chen pa al katayè se la kabouche l ale donk kote bagay la ap brase a se la pou nèg yo rete se la pou nèg yo rete mwen menm maten an m te fon ti pale avèk yon reprezantan zantray Zantray lan, se youn nan branch ki andedan sektè vodou a. An Ayiti m pa janm ka konprann bagay sa a, depi se kesyon dezinyasyon moun, depi se kesyon eleksyon, kesyon konsiltasyon toujou gen voye pye. Nou fè eksperyans lan lè pou Prezidan Jovenel Moïse te fè monte CEP a, lè pou yo te konsilte sektè medya, sektè près an Ayiti, ANMH on bò ap voye pye, e gen lòt sektè ki yo menm reprezante yon gwoup lòt medya, yon gwoup lòt radyo, etc. Kap voye pye, paske yo toujou dou, se ANMH ki voye manb al reprezante yo nan CEP, se pa janm lòt sektè, etc. Yon pakèt, yon pakèt pawòl. Men jounen jodi an, mwen menm kesyon map poze tèt mwen, eske sektè vodou an gen diferan lòt sektè andanl? Konbyen branch ki pou gen andedan yon sektè vodou, alòske lè sinyati final lan, lè y ap voye moun ki pou al reprezante sektè a yo di w se sektè vodou k voye l. Yo pa di w se ni zantray, yo pa di w se ni wayòm e e se ni wayòm vodou, yo pa di w se ni knva, yo di w sektè vodou. Ke andedan sektè vodou an gen zantray, Ke andedan sektè vodou an genyen knva, gen wayom vodou, se sektè vodou. Kounye a zen, lè nèg yo wè bagay la pran lari, petèt Newton te ka annik mete nan tèt li, se lè CEP fin monte kounye a tout moun ta wè l andedan CEP bagay la ta yon ti jan e li ta deja fin andan epi tout moun ta aksepte l. Ebyen, kòm alavans bagay la pran lari, atik ekri, enfòmasyon pibliye, nòt al jwenn jounalis, al jwenn medya yo, Kounye a wi m santi m anbarase paske jan bagay lan ye konsa pou n di l. Jan dosye a ye a se konsa pou n trete l. Si aksyon poze an li montre w se yon trèt, aksyon poze a li montre w poze yon ak trayizon vizavi de batay ki t ap mennen pou detente, pou demaske tout nèg ki patisipe nan touye Prezidan Jovenel Moïse epi kounye a pou ta al anba vant nèg sa yo, Pèp ayisyen an, sosyete a dwe pran w pou sa w ye a. Ebyen, jounen jodi an, gen tan gen pawòl, gen tan gen moun k ap di w se rumeur, gen tan gen moun k ap di w se pa vre, KNVA ap divize, gen moun k ap di w Wayòm Vodou pa t siyen, alòske yo tout siyen voye bagay ale bay Ariel. Donk nap konprann ke to ou ta nap fini pa demaske tout moun vrèman ki ap dèyè ki dèyè zo yo, tout moun vrèman ki pa ki ap itilize lanmò Jovenel Moïse la kòm pon pou yo pase pou atenn objektif yo. Paske gen anpil la sou teren an. Gen anpil anpil la sou teren an ki ap pwofite de lanmò Jovenel, ki ap pwofite de sitiyasyon fanmi prezidan an pou yo menm pou yo sòti tèt yo, pou yo menm pou yo tire avantaj, tire pwofi de popilasyon an. An palan de prezidan Jovenel Moïse, ebyen nou konnen kòman dosye a ye ni an Ayiti, ni pa bò kote peyi Etazini. Ebyen mezanmi, genyen mèt Marc Antoine Maisonneuve ki li menm ki se avoka kolonbyen yo, malgre ke yo Etazini FBI kòmanse bote kolonbyen yo grenn pa grenn e ale avèk yo Etazini, menm avoka yo pa konnen ki pye ki tèt ki mitan e kòman yo fè ap bote yo, pa gen okenn enfòmasyon vrèman ki pataje e antre 2 peyi yo, antre 2 antre 2 kan yo, 2 gwoup yo. Ebyen Marc Antoine Maisonneuve on dirè byen ke diskou a li on ti jan diskou a on ti jan ap chanje la, nèg yo ap brase lang yo, Ebyen li ekstrèmeman enpòtan pou konnen egzakteman kisa bagay lan ye. Nan yon repòtaj ke kolaboratris nou Indiana Oximab St Fleur reyalize, m pral pèmèt ou tande kòman Marc Antoine Maisonneuve ki se avoka kolonbyen yo kòman li konprann sa kap fèt nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moïse. Depi apre asasina ansyen prezidan Jovenel Moïse lakay li nan Pelerin 5, nan dat 7 jiyè 2021 pase a, jiska prezan ankèt sou dosye a ap trennen mwens pase 2 lane apre. Avoka mèt Marc Antroine Maisonneuvre denonse stratrejik gwo chabrak nan peyi a ap itilize pou ankèt la pa abouti. Daprè òm lalwa, tribinal ayisyen konpetan pou trete dosye sila. FBI, DEA an angle, DEA an franse, bat demagoji. Lè w ap pale de tanzantan ameriken vini pran de twa grenn, e deja! Moun ki pi enpòtan nan kad dosye sa yo y al avè yo. Aa! Ou konn sa deja wi! Moun ki pi enpòtan yo, y al avè yo. Podyab e kolonbi yo kontinye ap kenbe la. Jan m toujou di l la gen twòp moun ki pwisan, ki fò e menm toujou opouvwa jiskaprezan la ki te enplike lan asasina Jovenel Moïse. Dosye sa kapab mize nan wout jouk ansyen prezidan Jovenel Moïse pa jwenn jistis Akoz twò gwo palto k enplike nan zak sa, daprè chè mèt lalwa. Yo di la gen twòp moun ki pwisan, ki fò e menm toujou opouvwa jiskaprezan la a ki te enplike nan asasina Jovenel Moïse. Egzanp, Ariel Henry. Medam yo pa ta ka konprann ke pou limyè pral fèt nan dosye sa pandan ke Ariel Henry la. E Ariel, se sou fyèl li pou ta pase. Pou ta gen yon lòt jistis ki pou ta al eseye e kontribye a la manifestasyon d'une vérité en faveur des membres de la famille de Jovenel Moïse. Sou fyèl li, li pap janm kite sa pase. Mwen menm m di sa, malerezman moun yo pa ka konprann. E fò m di w tou dènyèman nous avons entendu e nous sommes tombés e e sur un tweet de l'ex première dame Mathilde Moïse e qui a sollicité l'installation de TPI de tribinal penal entènasyonal pou ke la limyè pwis ètre fèt dan sèt istwa dan asasina de Jovenel Moïse men podyab se pa li k te dwe di l e se sa k fè tou depi w tande l di l la l pa ta ka pa twonpe l. Depatman Deta Ameriken ki trè dekriye e ki pa endepandan. Gen gwo etranje kavèl ki touye Jovenel ba m konnen m di w la wi non m pral di w lè w konnen m pral mande pou m ba w lòt non m pap bay lòt ankò Ariel Henry. A Dianie Oximable St-Fleur, Parc 509. Merci a correspondant nou a Diana Oximable St-Fleur. E bon! Nou sot gade, nou sot tande tout bagay. Ha! Avoka kolonbyen yo, Mèt Maisonneuve, Nou konnen deja Ariel ta sipoze yon kote ap reflechi, menm jan ak kolonbyen yo, menm jan avèk Emmanuel Sanon, menm jan avèk John Joël Joseph, menm jan avèk tout lòt nèg ki patisipe nan konplo pou touye prezidan an, men nou wè Ariel se pwomosyon l genyen, se pwomosyon l jwenn, sa vle di yon gwo bagay. Sa vle di, dèyè Ariel Henry, Genyen moun ki konn konplo a, gen moun ki plase o pli o nivo ke Ariel Henry, petèt nan entènasyonal lan menm, ki konnen konplo a, ki konn tout pwojè, tout bagay ki t ap fèt pou planifye pou touye prezidan an, ki o mwen yo menm la, y ap fè tout sa yo konnen pou yo kenbe Ariel sou pouvwa a, letan ke dosye a, li fini, epi Ariel ap sòti lib. Kounyeya, veritab sanksyon an, kiyès ki ta dwe bay Ariel li? Swa Jovenel Moïse fè tèt li jistis ou byen popilasyon an ta deside yo fè jistis sou prezidan men otreman nou pa wè Ariel se byen pase lap byen pase 10 machin 15 machin 20 machin 30 machin pa fè Ariel pè non nan Kwatèji an bon Ariel tèlman gen sekirite m pa bezwen di nou jan Ariel ap dòmi tankou ti bebe lakay li se nou menm kap peye pòt kase yo. Se nou menm k ap viktim, se nou menm ki pa ka dòmi lakay nou, se ou menm, se nou menm y ap kidnape, se nou menm y ap vyole, se nou menm y ap tiye, se nou menm y ap apovri, pitit nou pa ka al lekòl, nou pa ka viv nan peyi nou. Alòske moun sa yo ki patisipe nan konplo, moun sa yo ki patisipe nan touye prezidan, moun sa yo ki patisipe nan destabilize peyi an, yo menm yo pran pwomosyon. An nou gade la. Sa a, se yon interdiction de départ ke Bedford Claude, lè l te Commissaire du Gouvernement, kèlke mwa apre asasina prezidan an, presizeman 14 septanb 2021, Bedford Claude, li ekri avèk direktè imigrasyon ak emigrasyon an, pou l mande l Pa kite Ariel Henry kite peyi an sou zokenn fòm posib. Ke l te nan machin, ke l te nan avyon, ke l te nan bato, fòk Ariel Henry rete nan peyi an paske Ariel Henry, non Ariel Henry enplike nan asasina prezidan Jovenel Moise. demeurant domicilié à Port-au-Prince, identifié par son IF 003 147 929-5 soit interdit de quitter par voie aérienne maritim et terestre le territoire national pour des préoptions graves d'assassinat sur le président de la République, M. Jovenel Moïse. Fait, prévu et puni par l'article 249 et suivant du Code pénal haïtien. Civilité et puis Bedford-Claude, commissaire du gouvernement qui signale 14 septembre 2021. N'entendez? Eh bien, Men jounen jodi an la, Ariel Henry, ki alafwa premye minis e minis de lenteryè, se Ariel Henry de konsè avèk chalatan sa yo mete nan tèt pakè Pòtoprens lan, se yo menm ki ka detèmine kiyès k ap kite peyi an, kiyès ki pa ka kite peyi an. Èske w wè kote pwoblèm nan ye? Yon nèg, yon komisè di gouvèneman ki gen responsabilite ankete, chèche enfòmasyon, chèche konplis, chèche koupab, moun ki patisipe nan touye prezidan, Malgre l vini avèk yon ansanm de enfòmasyon, li vini avèk yon ansanm deleman a chaj, m byen di wi a chaj, kont Ariel Henry, ki ta patisipe nan touye Prezidan Jovenel Moïse, sa pa alète okenn moun, entènasyonal fèmen je sou li, Majorite popilasyon an, yo sèlman kontante yo di, oh Ariel patisipe nan touye Jovenel epi sa sarèt la. Pa gen okenn leson ki bay, pa gen okenn aksyon ki poze, Ariel fenk kare ap taye banda nan figi moun. Epi nou vle pou lòt peyi respekte nou. Sa k fè w panse li fasil pou Repiblik Dominikèn pou l galope pou l ponpe sou nou konsa a? Se paske yo wè lakay nou pa janm gen egzanp ki trase wi. Yo wè lakay nou se kriminèl kap dirije. Ou panse lè Abinader kouche sou kabann ni apre l fin fè yon jounen nan palè prezidansyèl la ap siyen papye a goch a dwat. Lè l antre lakay l se wè wè ayisyen sa yo. Wè ayisyen. Kòmsi yo kite Ariel nan figi yo. Yon nèg ki patisipe nan touye Jovenel lakay nou. Gade sa k ap pase. Ay sa pa tap pase. Epi kounya pou tande madan Abinader kap di ah m pa konprann ayisyen yo vre non. Kòmsi moun sa yo pa wè je yo pete yo soud? Entènasyonal lan montre w aklè responsabilite nou se nou menm ki pou pran l. Paske si responsabilite nou se pa nou menm ki pou te pran l, m ba w garanti jan w wè Abinader mande pou yo arete moun sa yo, yo sanksyone ki pa dwe pile sòl yo, ebyen se de menm Se de menm Etazini ak Kanada t ap kòmanse mare vagabon sa yo pou l ta di bon ok m ap trase egzanp lan. Non. Yo kite l yo di w ou menm lakay ou degaje w avèk yo. Ki sa nou fè? Nou fè yon bagay? Paske menm nèg sa yo, menm bandi legal sa yo se yo k sou pouvwa a. Se gwo patwon yo, se tyoul yo k sou pouvwa a. Epi nou te ka atann nou ke gon sanksyon ki bay vrèman? Nou te ka atann nou gon desizyon ki pran nan favè peyi an? Peyi sa a fin kraze, peyi a fin destabilize nèt jiskaske peyi a ale l disparèt, petèt lè sa a, petèt lè nou wè Ayiti pral disparèt sou wout pou l disparèt, pa gen okenn lòt peyi k ap vle genyen relasyon diplomatik avè nou paske yo wè se yon pakèt iresponsab nou ye, yo wè se yon pakèt dirijan tèt an ba nou gen, lè sa a petèt n a souke kò nou, n a di bon ok, moman an rive pou nou leve flanbo a, moman an rive pou nou leve eskòp figi peyi Dayiti. Paske ou pa wè jan bagay yo fasil, ou pa wè jan bagay yo fasil, malgre nou nan yon sitiyasyon difisil, e se paske Etazini kèlke pa li wè enstabilite, vyolans, kriminèl, yo di w yo vin avèk yon pwogram ki pral ede Ayisyen fè fas avèk pwoblèm y ap viv andedan peyi a. Yo mete yon pwogram imanitè. Pwogram imanitè yo se pou peyi ki gen sitiyasyon difisil yo. Nou pa wè gwo pwogram imanitè yo bay Ikrèn paske Ikrèn avèk Larisi yo nan gè, y ap frape eksetera. Ebyen pwogram imanitè sa nou genyen la a, si omwen nou te genyen chèf ki t ap panse pou nou, nou te gen dirijan ki t ap panse pou nou, e sa k pi grav la Ariel ankò ki se minis enteryè, gade ki desizyon American Airlines pran. Pandan ke vòl American Airlines, yon tikè avyon American Airlines, li varye antre mil jiska twa mil dola ameriken, Ayiti, Miami, menm tikè sa, menm vòl sa, menm plas sa nan menm avyon American Airlines lan Repiblik Dominikèn, yo evalye l antre 275 dola jiska 450 dola ameriken. Poukisa? Poukisa? Kòmsi menm etranje sa yo ap mete pye sou kou nou, kòmsi se sèlman an Ayiti yo ap evalye sèvis lan, an Repiblik Dominikèn pa gen evalyasyon? Pa gen evalyasyon an Repiblik Dominikèn? Donk konprann byen, konprann ke Ayiti se paske nou pa gen dirijan, nou pa gen moun k ap defann konsomatè yo, nou pa gen moun k ap defann enterè nasyonal yo, se sa k fè. Li toujou fasil pou nou anba. Li toujou fasil pou yo kalonnen nou. Li toujou fasil pou yo pilonnen nou. Li toujou fasil pou yo imilye nou. Paske nou pa gen moun k ap defann enterè nou. Jiskeza-kan? Jiskeza-kan n ap gen dirijan ki gen nen nan figi yo? N ap gen otorite ki gen nen nan figi yo? Eskanp figi yo, depi w gade dirijan w ap wè dirijan sa a se pa yon moun tèt bese l ye. Jiskilè? Eske nap kontinye kite yo touye de seri de moun kap pase nan tèt leta a sou pretèks ke yo pa ka fè anyen se yo k pi ka fè? Sou pretèks ke Jovenel pat bon yo pi bon yo pi ka fè epi lè yo vini yo pa fè anyen ke vòlè yo pa fè anyen lòt ke kraze sistèm nan ke kraze peyi an ke kraze kès leta a kraze enstitisyon an kisa kisa yo fè? Nou gon sistèm finansye an Ayiti la a Sou prezidan Jovenel Moïse bagay yo pa t konsa. Pou kounye a bagay yo vin pi grav. Sistèm ekonomik lan pi grav. Sistèm sante a pi grav. Sistèm edikasyon pi grav. Nèg yo kraze bagay yo nèt. Epi apre, o, sistèm nan pa bon. Sistèm, sistèm nan, ki sistèm y ap pale? Y ap pale de oligak k ap jere peyi an, de entènasyonal lan ki mete pye sou kou nou an. Paske fò nèg yo ka dekante sistèm nan e fòk ou ka konprann ke Lè y ap pale de sistèm nan, andedan menm sistèm global la, gen yon pakèt lòt sistèm ke nèg yo kontribiye nan kraze. Y ap kra, pandan wè y ap kraze peyi a, y ap kraze plizyè lòt bagay andedan peyi a. Yo kraze sistèm edikatif lan, yo kraze sistèm ekonomik lan, yo kraze sistèm finansyè a, yo kraze sistèm sante an, e asistans sosyal lan, se, m pa menm bezwen di nou nan ki nivo degradasyon yo mete Ayiti. M pa menm bezwen di nou nan ki nivo de degradasyon yo mete sosyete a. E poutan, menm yo menm ankò y ap defann tèt yo, y ap soti tèt yo, yo bezwen ke w pran yo o serye. Ebyen, m pral kite nou avèk Asad Volcy, Hum-hum, Asad Volcy, nèg ki te di w si Jovenel pa ale l ap mouri an. Depi lè yo fin touye Jovenel Moïse, m wè tout nèg sa yo ap viv, y ap byen viv, men kou w tande yo fon ti tape yo, paske yo, yo, yo, yo pretandiman enplike nan plizyè skandal andedan peyi, andedan peyi a yo di w se pa yo. Mwen m sonje te gon skandal kote ke yo te menm di Assad vòl si te nan vann zam ou bagay konsa. M sonje bagay sa. Fò m chèche, fò m ale nan achiv mwen pou m revini avèk dosye sa paske a lepòk fòk ta genyen de desizyon ki te pran, fòk dcpj ta di w yo ankete kisa ki te fèt. Paske lè sa nèg yo te enfliyan sou sèn politik lan. Depi Jovenel pa ale, tranzisyon ap byen pase, nèg yo rete nan sosyete sivil, yo rete kòm patwon de medya. Epi wap bliye yo. Li pou ka bliye yo, e vre! Ann pase avèk Asad Walcy, ann tande kisa l tap rakonte maten an la a nan emisyon Gran Boulevard, paske nou konnen fò nèg yo lave tèt yo, fò nèg yo ap eseye clean imaj yo, men ou menm, ou sipoze tande yo, pou ba yo egzakteman sa yo merite, pou ba yo egzakteman vèdik yo merite a. An nou tande ansanm. Sa k eksplike volte fas sa? Ou soti kòm òm politik fò, ki te trè enfliyan, epi denkou ou retounen kòm jounalis. Eske s on desepsyon politik? Sa k eksplike sa a? Ok, Lydie. Mwen eksplike l plizyè fwa, men mwen gen okazyon jodi a pou m eksplike l sou antèn pa nou. Mwen eksplike deja pou mwen di ke depi 2019 mwen te pran act ansanm avèk kamarad mwen yo nan lopozisyon pou m te di yo ekoute mwen panse ke jan lit sa ap mennen an li pa gen okenn kote l ap mennen nou, ni nou ni peyi a paske nou montre ke nou enkapab jisteman dantann nou sou yon bagay komen E se sa k fè an 2018 pa egzanp, aprè gwo mouvman kote Jovenel Moïse te pratikman ajenou pou opozisyon an li menm te pa t menm gen kapasite pou l ranmase pouvwa a. E se depi lè sa mwen te fè, m kwè nou sonje, yon dokiman, lè sa m t ap dirije yon pati politik ki rele ODEP Ayiti, kote ke mwen di. Ebyen, piske Jovenel Moise jamè pi jamè pap ka dirije Ayiti pou kont li, e piske opozisyon ke m te apateni an li menm, li pa gen kapasite pou l pran pouvwa a, m di kowabitons pou evite un éclatement social. E mwen ekri sou li. Mwen fè yon dokiman, m fè kanpay sou li, m voye l bay Jovenel, m voye l bay opozisyon. Bon, nan peryòd sa a, pa konn si nou sonje, m te pran anpil kout baton nan men de twa kanmarad nan opozisyon ki te di se paske mwen nan Jovenel. E Jovenel bò kote pa l, moun ki bò kote l yo te di se yon kado anpwazone ke m pwopoze la a. E Dye sèl sè si ke nan peryòd sa a, Opozisyon wè Jovenel Moïse te antann yo si n tap rive nan eklatman ke peyi a rive la a, paske mwen te di a sèt epòk, puiske se pa de sa kil saji se maten, pou m fini, Ekoute, se vre ke opozisyon an vle jete Jovenel, nou pa kapab, Jovenel di l fè 24 mwa kanpay e Jovenel montre l enkapab pou l dirije, ebyen, pouvwa konpwomi istorik pou evite yon eklatman. Mwen di, opozisyon an bò kote pa l ap kanpe sou batay pou jete Jovenel la, e Jovenel bò kote pa l, li menm l ap antann ni ke definitivman fòk li konpoze avèk lopozisyon pou monte yon gouvèneman de kowabitasyon politik pou n kapab pasifye peyi a e ansanm n ap fè yon dènyè tranzisyon. E le dokiman e la, li piblik. Gen anpil moun nan opozisyon ki te rele m tou an kachèt. Yo di m, a, monchè si se la a pou n ale wi, men m pa ka di l sou radyo menm jan avè w. Ok. Gen nèg bò Jovenel ki di, monchè si sa a t ap bon vre wi, men yo pa t fè nou konfyans. Bon, finalman, e, ni opozisyon an, ni pouvwa a nan peryòd la yo pa t tande rezon, e m ta kapab di pou m konkli ke yo menm, Ke l se Jovenel, ke l se opozisyon an, yo responsab kote n rive la paske yo pa t konprann a un moment donne de la durée il fallait met bas les armes pou n te antann pou n te fè yon vrè tranzisyon kote ke n t ap mennen peyi a nan yon lòt direksyon. Se veritab rezon sa. Lè m wè pa gen pèsonn moun. Sa vle di se yon desepsyon ki fè w chanje a, se sa? Absoliman. Epi finalman mwen di bon, si nou pa fè yon evalyasyon de sitiyasyon an, e ke nou vle rekòmanse batay la menm jan apre peyi lòk la, mwen di mwen menm, m gen pwofesyon, dayè ou sonje m te fon m te fon pwogram ki te rele Militan pa metye, m di m gon metye ki rele journaliste ke m konnen byen, ebyen mwen menm mwen pral fon lòt bagay. E se sou baz tradiktè sa a, mwen menm, mwen antre, m al fè medya, e yon medya de kalite, kote ke m pa gen kan. Dayè, bagay sa a te kòmanse ban m pwoblèm, paske anpil moun panse m t apral fè yon medya pou lopozisyon. Anpil zanmi nan opozisyon ki te desi, e menm jan anpil moun nan pouvwa a tou te choke, yo wè ke se bon bagay m te fè kont yo. Paske lekòl ke m soti a, ki se Radyo Ayiti Entè, pa t ap pèmèt mwen fè m fè yon gabich. fè m fon bagay pou m ap goumen ak moun, joure moun, fè chantaj ak moun etc. Donk li di pou m reponn ou se veritab desepsyon ke m te genyen. Ou ap pale de responsablite men ou otan responsab ke lòt nèg ki nan opozisyon yo paske ou te youn ki te toujou nan manifestasyon e ki te konn ap di si n pa voye Jovenel ale n ap mouri men Jovenel ale men regad ou on an è ojodwi. E koute li di e m pa di m pa responsab non paske a yon sèten moman m te nan konba politik, men e pa paske responsablite pa vle di paske m t ap goumen kont yon rejim ki t ap kraze peyi a fè m responsab. Okontrè, m t ap rann peyi a sèvis. Responsablite m ap pale de lopozisyon se paske yo pa t konprann nan moman ke n te rive a fò n te kanpe pou n te jwenn yon antant politik. Rann peyi a sèvis se vre, men pou ki rezilta? Se petèt la pwoblèm nan. Non men, men tande sa m ap di w la wi. Ou gen dwa ap mennen yon batay. Si w ap mennen yon batay, pa egzanp, nou se de belijeran, nou chak gen de pwojè diferan, nou rive yon kote nou wè ke ekoute youn pa ka mete do lòt atè, kisa nou fè? Nou antann nou. J'ai eu la clairvoyance de comprendre que écoutez il faut stopper et ça c'est depuis 2010 d'ailleurs m pral pase depi 2010 Jovenel mouri m pa t nan opozisyon avè l ankò Ok donk mwen te gentan konprann ke Jovenel etait de mauvaise foi et on bonne partie nan ekip ke m te ladann nan te de mauvaise foi tou paske pat gen clairvoyance pou te konprann ke ekoute il fallait met ba les armes pou n te avanse bon naturellement se pa objè entèvansyon m nan maten an men m byen kontan ke m fè ti pwen sa pou m te eksplike rezon ki fè ke je suis retourne à ma passion première ki est le journalisme. yon lekòl, yon lekòl ou fè referans ak li, lekòl Jean Dominique lan, e ki kanmenm ta kapab ede w nan politik ke ou te ladann nan, e vwala jodi a nou sou yon lis, ou plizyè lis, paske la ou pa ka rantre sou, bon yon lis, yon lis, Repiblik Dominikèn, men ou entèdi rantre Ozetazini, e se prèske menm rezon yo, se kestyon kontak ak gang, e. E sak pase Asad kòman on moun ki soti don lekòl konsa lekpòl Jean Dominique kapab genyen nonl sou on lis e don peyi ki pa otorizel rantre sou teritwal tout senpleman paskel genyen rapò a gang. Bon e Pierre Renel jisteman wap pale avèw la m rekonèt ou kòm on jounalis pwofesyonèl sa vle di fòw fè trè atansyon ak sa wap rapòte paske Lap site non mwen, mwen fon ti ak fouli epi pske mwen ap mwen pratikman ap atake jounal sa an difamasyon pou m voye misye bay misye lèt ke m ekri piblikman a Dyado Libre ki bay manti sou mwen. Non sèlman misye pa pran telefòn nan. L ale sou radyo a, li di, M wè Astad ap rele men m pap reponn paske tout nèg ki sou lis sa a, m deside m pap ba yo pale. Li di, Waww! Sa vle di ke misye pa sèlman jij non, paske yon jij omwen li bay de moun pale. Misye kite jij dèyè, misye tou kondane tout moun ki sou lis la kòm se de moun ke li pap bay pale. Men kote moun sa yo aprann metye sa a? Mwen m, franchman, dèfwa m ap mande tèt mwen, Bondye, misye, franchman, Gen de bagay map tande nan medya jodia ou menm tou m pa dakò ke wap reprann bagay sa a, a savwa ke gouvènman meriken pa kite m antre pou afè zam. Jamè! Map redi sa ankò anvan m vini sou kesyon Dominikani. Mwen te entèsepte pandan m prale Ozetazini. Nan moman ke mwen nan imigrasyon, madanm mwen vin chèche mwen, m t ap al yon fineray, e ke li rele m pandan m nan sekirite a. Mwen pran apèl la. Lè m pran apèl la, gen yon ajan ki reprimande m. Ou vre espas sa se espas trè strik e madanm ou menm ki deyò a ki pa konnen ki espas mwen retounen rele m ankò. M pran telefòn nan fè sanblan ke m pral reponn finalman yo rele mwen wi m di se te tou tan pou m te rive devan ajan an epi kounye a la misye poze m kesyon kote m prale eksetera e finalman yo mande m pou m swiv yo menm jan yo fè sa avèk tout ayisyen yon tchèk de woutin pou yo wè kiyès. E se la a m pral fè dè zè e dè zè ap poze m kesyon e m eksplike l deja, men okazyon ankò pou m eksplike l. Les questions qui m'ont été posées n'ont jamais eu de relation avec zam, pa gen yon kesyon ki rapòte avèk kesyon 1. E jan m t ap di sa la se pase politik mwen. M te konnen manifeste devan anbasad amerikèn avèk vyolans. Se ke mwen demanti, yo di mwen yo gen videyo m, yo gen foto m, mwen di montre m yo, yo pa t janm ka montre m yo. Se de kesyon ki gen pou wè avèk relasyon m avèk Jean Charles Moïse. Se de kesyon y ap poze m sou Youri Latortue, sou Nenel Cassy, sou Gazette Haïti, eksetera, eksetera. Donk, sa m ap di w la la a, Pierre Renel René, e sa k fè m kwè m ap di w pou w pran prekosyon w, se ke lè m ap kite imigrasyon pou m antre lakay mwen nan afè, L ofisye, premye ofisye ki tande m nan, li di m, Vwasi le dokiman, le pwosevèbal de nòt konvèsasyon. Avèk pwosevèbal konvèsasyon sa a, ebyen, m ap ba w youn, m ap voye youn nan anbasad amerikèn e m ap raple w ke viza w la pa koupe avèk prejidis e ke se son dè alegasyon. Ok mentenan ou kapab ale nan anbasad la al aplike pou yon nouvo visa e le dokiman est entre mes mains natirèlman m poko janm deside ale nan anbasad la paske map reflechi donk lè pa egzanp Diario Libre yè li fè yon atik li fè yon lis de moun tande Kato ki tap pale de sa eksetera li bay pou chak rezon yo ta entèdi moun antre an Repiblik Dominikèn Ekoute. Mesye Volcy, ekskize wi, m pa konnen si se de menm atik n ap pale, men atik ke Diario Libre mwen menm ki vin jwenn mwen an la, m pa kwè l bay rezon yo non. Yo mete yon fich teknik pou chak moun yo, yo raple de kiyès yo ye. Yo di entèl se entèl, li te an opozisyon a Jovenel Moïse, li te konn mande demisyon Jovenel Moïse, li te disididat. Yo jis raple, pa egzanp, minis agrikilti a, yo jis raple ke li se minis agrikilti peyi Dayiti, li se sesi, li se sela. Donk m pa konnen, si w gen lwa pataje l avèk mwen. Men, atik mwen wè k ap fè viwonn entènèt la, li pa mansyone rezon yo. Li bay dè enfòmasyon sou chak grenn moun an patikilye. Bon, m pa konnen si se a atik sa w fè referans, sinon m ta byen renmen genyen atik w ap pale a. Bon, men se menm atik an n ap pale. Suivan, sèlman nou kapab e m kapab di sa m di a konsènan atik la yon jan ki pa fin klè ok pou chak moun e yo di men kiyès moun sa ye e ayisyen yo konnen l yo entèprete l yo menm men pou ki rezon dominikani pa vle moun sa yo vini pou konn ayisyen men nan ka pa m yo di ke Sa pa di sa malfèktè a fè wi men fòm di mwen ankèt tou m konn kiyès jounal sa ye m konn kiyès ki dèyè l m konn ki gwoup denterè ni an Ayiti ni nan Repiblik Dominikèn yo di misye se Assad Volcis ansyen dirijan pitit Desalin ki te mennen yon batay nan premye plan kont Michel Martelly. ki se pdg Gazette Haiti an, Gazette Haiti, e ke yo te entèsepte Ozetazini, yo te voye l tounen pou trafik dam! Ou tande? Pou trafik dam! Alòske, le gouvèneman ameriken, lè l koupe viza w, l pa janm bay rezon. Mwen se youn, m pa konnen si yo konn fè sa, mwen se youn nan petèt nan rar moun ki jodi a gen yon dokiman nan men m, Ke yo di m m t al nan pale avè l, ki di, Men kisa n te pale anndan imigrasyon an. Natirèlman, nan peryòd sa a, te gen anpil voye monte. Gen moun, pa egzanp, ki di, te gen yon atik menm ki te di ke m se pou trafik zam eksetera. M pa konn si se avè l yo sèvi. Men sepandan, fò m di w ke jounal sa a, e mwen ekri l, m kwè nou wè atik la, mwen ekri l, E mwen deja an kontak avèk kabinè davoka Repiblik Dominikèn. M ap atake l pou difamasyon paske li pa menm bay sous, li asime, li asime ke yo te voye m tounen pou trafik dam. E m raple, pou m fini nan pati sa a, yon trafikan dam arive a limigrasyon amerikèn, ou konn sa sa vle di? Li fè pati de sa yo rele krim transnasyonal. On ne refoule pas un trafiquant d'armes, lè w fon trafikan dam nan nenpòt ki peyi, menm jan lè w fon trafikan dwòg nan nenpòt ki peyi, se arete yo arete l. M ta ka konn trafikan zam anndan imigrasyon amerikèn ki fon vyolasyon ki gen pou wè avèk yon krim transnasyonal, medam e mesye, nou menm se jounalis nou ye, kounye a pou yo poze m kesyon nan 10 èdtan pou yo voye m tounen lakay mwen. An n di kounye a. E ann preche pa l absird. Yo ta di, bon, n ap voye misye tounen. Ebyen, fòk dcpj ta vin tann mwen nan èpòt la kòm trafikan dam. Lè kesyon ki m'ont ete poze pa gen anyen pou wè avèk e pa yn kesyon, medam e mesye. Donk, sispann ak pawòl sa a ke yo te voye m tounen Ozetazini pou trafik zam. Je n'ai rien à voir avec les armes. E nou konnen Nou konnen ke nou menm se batay politik ke m konn fè. Epi Sendomeng, an nou vini nan ka Sendomeng lan. Dapre ou menm, poukisa w sou lis Dominiken yo? Ok. M pa ka konnen. M pa ka konnen paske m choke an menm tan mwen ri. Choke paske m pa konn kisa m gen pou m wè, kisa m vin wè sou yon lis Dominikani pou moun ki poko antre lakay yo. M pap ba w manti, jete stipefye. Mwen di men, ki rapò m genyen? Depi 4 an m ap redi ankò, je fè di jounalis. Kòman kòm jounalis jodi a, depi 4 an m ap fè l ofisyèlman, m kapab menase lè senterè dominiken? M di bon, sa m ta dwe, sa m dwe fè la? Dezyèman mwen di bon, ekoute, an plis, depi 2007, sa fè anviwon 16 zan, M pa janm mete pye m an Repiblik Dominikèn. M pa gen byen an Repiblik Dominikèn. M pa gen fanmi Repiblik Dominikèn. M pa gen lajan Dominikani. M pa gen kay Dominikani. Kòman pou m reprezante yon danje? Evan n pa bliye non, jounal Diario Libre li peche plizyè fwa, paske li fè konnen nan atik li a, moun sa yo Abinader entèdi lakay li a, se de moun ki sanksyone pa Lèzetazini e le Kanada, men se fo! Le document signé par Abinader pa fè mansyon de bagay konsa. Ok, kounya la mwen di bon, banm gade. Men lè m sonje, e mwen menm avè nou n ap dakò sou sa, Luis Abinader c'est un homme léger. Nou sonje Luis Abinader entèdi Claude Joseph mete l nan yon lis avèk gang tou senpleman paske Claude Joseph ap denonse le racisme dominicain. Kisa Claude te fè? nan peryòd sa a. Sinon, te denonse nèg yo ki vle peyi vye masak pou yo, te denonse les ultranationalistes dominicains ki pa vle wè Ayisyen. Ki sa misye te fè pou Luis Abinader? Mwen fòk nan poze Claude kesyon sa a. Ki sa w te fè menm jan avè m? Alòske nou nan yon kesyon de demokrasi, moun gen dwa lapawòl, nèg a se yon ansyen premye minis, li pa dakò jan Abinader ap trete Ayisyen, Anpil Ayisyen bat bravo, menm kwa se Claude Joseph ki te entèvni pou l di non, laklas politik pa t kanpe pou l di bagay sa pa gen dwa fèt. Bon n pa benyen non. Lè yo pran dosye Ayiti pou yo l bay Dominikani, oubyen Dominikani ap entèvni, se yon okazyon an nò Abinader gen yon tèt de vitès lakay li jwenn la pou l redore blason l. Paske pa bliye, Abinader, misye te fè kanpay sou yon pakèt bagay misye paka bay rezilta e se le ka pou tout dirijan dominiken yo chak fwa yo an pèt de vitès kisa yo fè ebyen pou fè plezi o dominiken pou remonte kot popilarite yo pou fè plezi o ziltanasyonalis kisa yo fè ebyen yo antre nan depòtasyon masiv nan montre hèn yo kont ayisyen nou te wè jan Abinader tap masakre tap mpa di masakre tap maltrete ayisyen yo ebyen depi pwogram Biden nan Ebyen sak vin pase misye vin yon ti jan bese sourdin li paske ayisyen ki nan repiblik dominikèn anpil ladan yo deja lage pye yo e ayisyen bò isi pa enterese antre dominikani ankò paske pa bliye dominikani se dènye kote ayisyen pral chache lavi lè l pa jwenn anyen ankò jounen jodia paspò dominiken ki te konn ap vann 600 dola lè w gen yon konsil dominiken an ayiti jodia nan li pa bezwen janm travay nan vil ankò non. Ebyen pa viza sa kap vann 500 dola jodia gade sere li ap rele w yap di w 2 pou 15 menm jan galon gaz ap vann bò lari a kounya al tonbe nan 200 dola donk Abinader lèl jwenn yon ti dosye konsa lap pwofite poul tou m ta ka di vomi haine ni sou ayisyen men se fezan. Donk mentnan e nou konnen e sèvis e e dominiken yo yo trè prezan sou teren an donk e èske se enfòmasyon yo genyen pa rapò a e prezans yo sou teren an nou pa konnen la jiska prezan paske yo pa di klèman tout moun nou eseye pale avèk yo pou gade ki motivasyon sanksyon dominiken yo nou pa nou pa gen detay men n raple sa pa gen lontan te gen yon chèf gang e Dimy Cherizier, e ki te site non ou nomeman jounalis la, se se achiv tou. Pèmèt nou retounen sou sou sou son sa a, epi apre m ta renmen w entèvni sou li pou n kapab chèche konnen poukisa dominiken yo mete non w efektivman sou sou sou yon lis e ki ki yon lis ki gen bandi ladan l tou. An n ap koute sa yo ansanm epi n ap tounen sou sa. Salye. Objektif konferans de près jodi an se pou nou pote yon demanti fòmèl ak jounal an liy Gazette Haïti ke frè nou, zanmi nou, Assad Volcy ap dirije. E n ap tou pwofite pou nou di Assad Volcy ke sa l bezwen fè a li p ap kapab. E n ap tou raple. bon jan relasyon ke li te genyen ak fòs revolisyonè Jenèf an fanmi e alye manyen youn manyen tout Assad Èske w ka di pou peyi a ki relasyon ou te genyen ak Henri ki te sòlda Evens Ti Kouto Bwalyann nan Site Solèy ki te kondane A pèpetite pou kidnaping ke ansyen prezidan Rene Preval ta pral fè gras. Eske se pa Anri sa ki te bwa dwat ou? Eske se pa Anri ki tap mache fè kontak ak tout baz pou ou? Eske se pa ou? ki fè touye Henri nan rue Nicolas paske w te ba li yon kòb e li te blow w kòb la Assad Volcy ann manyen dosye kidnapping ou an kòm mwen wè w gen foli jounalis ou sonje ou te responsab biwo kominikasyon palè nasyonal Sou prezidan Rene Preval bon zanmi w. Lè sa yo te rele w ti chou. Ou te gen 3 machin nan bakòb ou. Mario Andresol te direktè jeneral polis nasyonal Dayiti alepòk. Lapolis te lanse yon alèt pou kidnaping nan Dèlma 83. Lè lapolis rive. Moun ki te enplike nan kidnaping lan se te ou. Claudy Gassant, bon zanmi w ki te komisè gouvènman alepòk, kouri vini pwoteje w pou yo pa t arete w. Dosye sa a pa janm eklèsi. Ka kidnaping sa a, ekri yon atik sou li pito. Paske peyi a. ta renmen konnen sak te pase e map jis raple pou pèp ayisyen an se dosye sa ki te mete Claudy Gassant anfas Marion Andrésol. Bon li t ale pi lwen li te rive nan yon kesyon zam ou t achte oubyen ou te echanje donk la n ap eseye retounen nan achiv yo pou n konprann paske n ap chèche konprann tou poukisa se ou menm Donk ou bay nou okazyon pou nou fè egzèsis sa a. Asad Volcy se jounalis k ap fèt la a toujou, donk se achiv. M ta m ta renmen w reyaji sou sa pou n pou n pou n kab konprann sa k pase a. Monchè, mèsi anpil. Se yon okazyon an ò ke m genyen la a, paske se yon dosye ki merite kalifye. M fè l deja. Men m panse ke se enpòtan pou m refè l e m kwè l ap tou fè men jodi a. W ap tande byen ke si n ap pran akizasyon yo youn apre lòt, men n ap raple n ap pale de yon chèf gang. Yon chèf gang k ap pale de yon sitwayen onèt, pwofesyonèl, jounalis k ap fè metye l. E dezyèmman tou, n ap pran nòt misye ap reyaji, misye sou yon atik ke gazèt ekri. Ki tan bagay la ye, medam e mesye? Nan peryòd m sonje premye fwa mesye je nèf yo te kenbe gaz la anba a, ebyen kisa ki pase, mwen gen yon enfòmasyon ki di m ke mesye yo mande 60 milyon de goud, e m kwè sou plizyè medya pawòl sa te pale, pou yo kapab kite gaz la pase. Men kòm nan peryòd sa a, chèf gang sa a te gen yon foli revolisyonè, li pa nan vòlè, li pa nan gang, li pa nan touye moun, Lèm fè atik la poum di ke nèg yo mande 60 milyon goud selon enfòmasyon kem genyen ebyen bagay sa vin chavire tèt misye chavire tèt misye paskem kase veleyite li te genyen poul tounen yon lidè politik paske li kenbe kamyon gaz poul fè chantaj poul mande lajan men sak pi grav nan bagay la seke mwen menm pat konnen ke se te genyen 3 jounalis